Mwen salye pèp ayisyen an ki branche Scoop FM nan moman sa a e mwen byen kontan jwenn opòtinite pou m fè yon ti pale avèk nou. Nou gen privilèj pou ke w echanje avè n. Mèt André Michel, m pa konnen si ou t ap swiv emisyon an, men genyen plizyè, nou ta ka di ansyen kamarad de konba, Senatè Youri Latortue, Joseph Lambert, e mentenan Assad Volcy se yon moun ou konnen. E bon, Assad Volcy li nan yon lòt kategori li menm, men 2 ansyen senatè sa yo, anfen, Yon senatè an fonksyon, yo frape pou yon sanksyon Dèzetazini e di Kanada, e Asad Vorsi sot eksplike n ke, pandan y ap pose l kesyon, yo poze l kesyon de ansyen senatè Nenel Cassy. Lè ou tande sa yo, puiske ou te nan yon lit, e ou gade ou wè kijan batay la ap kontinye, ou menm w ap pran frap pa w nan fason pa w, epi lòt moun sa yo la a kounye an, yo vin gen sanksyon ki tonbe. Èske w gen yon refleksyon oubyen yon, m pa konnen, yon, yon reyaksyon parapò a sa? Bon, mwen pa vrèman genyen yon reyaksyon, mwen pa vrèman genyen kòmantè sou sa. Piske ou pale de sanksyon, genyen de moun ki konsène, e m kwè y ap genyen pou yo fè se ke de dwa. Genyen ki di yo pral konteste sanksyon, gen posibilite pou yo al tribinal, il nè ke datandr. Men pou le moman m pa gen kòmantè ke m pral fè sur le fond paske se de dosye ke m pa konnen. Antan k avoka, m toujou renmen pran prekosyon pou m pa entèvni nan dosye sitou lè m pa konn dosye a sa l ye. Dotan plis ke m kapab di yon bagay mwen panse ki byen oubyen m panse ki mal, sa m di a kapab deranje. Men genyen de avanse ki ap fèt de sektè politik, genyen yon ansanb de moun ki pati politik e mouvman politik ki siyen yon deklarasyon konjwent, genyen solid e renmen Ayiti ki fon tèt kole, genyen ti mesye toutouni yo e yon ansanb de ansyen depite ki fè lè non alinye. Donk gon ansanb de moun ki an mach vè yon negosyasyon E kijan kijan w viv li puiske m konnen ke akò 11 septanbre yo menm tou yo te di yo prè pou yo ap rankontre de moun ki vle patisipe pou genyen yon solisyon a kriz la. Nan ki nivo ke n ye mèt Andre Michel? Kisa w ka pataje avè n? Bon, e avan mwen di w rapidman e konpreyansyon pa m sou kesyon an, pèmèt ke mwen prezante. piblikman senpati mwen e mo dankourajman mwen a yon seri de zanmi ki te viktim pandan dènye evènman yo. Pa egzanp, la rezidans di senatè Ricard Pierre a ete atake. Mwen prezante l senpati mwen. E lakay Edmonde Beauzile Supplice, yon kay ke l konstwi avèk mari l pandan pli de ventan avèk lèr salèr. Cette résidence a été attaquée dans la foulée. Fanmi Marjorie Michel gen kay nan Nazon, kay manman ni, yo atake kay la. La résidence du sénateur Jacinthe a été attaquée à Jérémie. Genyen le secrétaire général du Palais national, Mèt Josué Pierre Louis, yo atake kay li Tigwav, li gen kay li nan zòn Taba, bandi rantre ladan ni, etc. Et gen d'autres amis qui ont été victimes. de fason sible e m pa bezwen pale de ka pa m nan e nou tout nou konnen kòman sa te pase men m te vle vrèman prezante e mo de senpati mwen a moun sa yo se ekstrèmman di lè 10, 15, 20 nèg debake lakay ou on bon maten Epi yo vòlè tout bagay, yo kraze tout bagay. Li pli dur toujou lè w konnen se dè moun ki se dè kamarad de konba w ki manipile w kont ou pou fè sa. Alò je tenais a prezante mes mots de sympathie a moun sa yo e san m pa bliye on nèg tankou Donmeng Orgella ki fè pati de Komisyon de dyalòg 11 septanm nan, li menm tou, biwo l te atake, e san m pa bliye lòt moun ki gen klinik yo ki te atake tankou Gérald Gilles. Alò, fòk mwen te fè sa avan m rantre dans le sujet. Bon, sou kesyon ou poze a, nou menm nan sektè demokratik e popilè a, depi 7 jiyè 2021, Jovenel Moïse mouri asasine, Jovenel Moïse, nou tap konbat li avèk la pli grand rigè, avèk fòs, nou pat vle fè okenn konsesyon ba li. Men le 7 jiyè 2021, il a été ag exécuté, yo asasinen l, yo touye l. E jou sa a, nan analiz pa nou, nan konpreyansyon pa nou, nou di, dòn politik la chanje, sitiyasyon an chanje, Et nous dit que désormais le dialogue, le compromis, la concertation se sèl metòd pou nou itilize pou nou fè fas a pwoblèm n ap travèse jodi a, paske nou nan yon pwoblèm difisil, se premyè fwa nou nan yon kriz politik kote pa gen okenn enstitisyon repiblikèn ki fonksyonèl, le parlement. est dysfonctionnel, CSPJ kraze, li dysfonctionnel, le pouvwa jidisyè mwen di l dysfonctionnel, pa gen okenn enstitisyon ki kanpe, la prezidans dysfonctionnel, lò nan yon sitiyasyon konsa, se sèl dyalòg, se sèl konpwomi ki kapab pèmèt ke w soti. Gen moun ki voye pye, yo te kritike nou anpil, men jodi a mwen byen kontan, gen anpil lòt kamarad Gen anpil lòt patenè, gen des aktè politik ki konprann anfen la nesesite de prendre la vwa di dyalòg pou en konpwomi istorik. Se yon fason pou m di w, ke se swa an tan ke reprezantan komisyon dyalòg 11 septanm nan diskisyon avèk lòt aktè yo, ou ankò an tan ke pòtpawòl SDP ki li menm reprezante nan gouvènman an, Nou dispoze, nou disponib pou n patisipe nan pwosesis negosyasyon yo. M kapab di w gen de avanse ase enteresant ki fèt. M pa pral fè pèsonalite, men m kapab di w n ap avanse trè byen. Le Premye Minis de son kote, li rantre nan yon dinamik. de balade téléphonique, il parle avec tout le monde, il prend bâton pèlerinage. libre. Nous sommes disposés à faire avancer les choses et nous autres, de la commission de dialogue du 11 septembre, nous déterminés pour nous joindre un large consensus. Un consensus qui permette que nous montions un organe de contrôle de l'action gouvernementale, un consensus qui permette que Nou reyalize yon ekilib ase fondamantal onivo de pouvwa piblik, yon konsansis ki pèmèt ke nou mete yon konsèy elektoral sou pye, yon konsansis ki pèmèt ke nou gade kisa nou dwe manyen nan konstitisyon an, yon konsansis ki pèmèt ke nou mennen peyi a nan eleksyon lib, onèt e demokratik. loske lè kondisyon sekiritè seron reyini. Alò se nan sa nou ye, e jodi a m byen kontan lè m gade kantite gwoup politik ki konprann nesesite pou yo rantre nan pwosesis dyalòg la, paske jan mwen toujou di l, jan nou toujou di l, se dyalòg li ye, pa gen lòt solisyon c'est le dialogue, c'est le compromis. Très bien. Maître André Michel, étant donné que vous faites partie de l'accord du 11 septembre et que maintenant, euh, c'est l'ensemble des acteurs de l'accord du 11 septembre qui ont même composé le gouvernement qui l'a. Est-ce que c'est à vous de décider de dialoguer avec les autres ou bien de l'autre monde ki yo menm swa an opozisyon pa rapò a gouvèneman ki la a, ki yo menm dwe vini pote kole ansanm chèche yon solisyon, oubyen moun ki nan akò 11 septanb lan a chak fwa ki ta dwe mennen negosyasyon an, èske w pa panse ke e se petèt lòt aktè yo, menm si moun ki nan akò 11 septanb yo te kab gen yon ouvèti, men se pa ta yo menm ki an fèt e petèt bezwen prè pou dyalòg la paske yo deja anndan kay la. Se petèt moun ki deyò yo ki ta dwe vin pote lamenfòt. Sa w panse? Bon, sa w di a, se pa konsa sa fèt nan okenn peyi sou latè. Y a un Premye Minis an fonksyon, il est le Capitaine, Se li ki a lotorite pou kondwir le processus de négociation, pa gen lòt moun ankò. Sètadi ke se pa nou menm nan 11 septanm ki pral fè dyalòg la pou kont nou, paske nou pa ka dyaloge antre nou, fò nou dyaloge avèk moun ki pa dakò avèk nou, men seli ki a la responsabilite, seli ki est en situation. pou conduire ce processus de dialogue, c'est le Premier ministre. Et mwen kapab di w, paske m travay avèk Premye Minis la anpil sou kesyon sa a, li trè detèmine e li trè involve nan kesyon negosyasyon an. Mwen konnen avèk konbyen moun li pale, mwen konnen konbyen kout fil li fè, m kapab di w, il est en train de faire le tour. de Santé Capabrello, géographie politique là, la parle avec toutes, il parle également avec des mondes de la société civile, il parle également avec des mondes du secteur privé et nous-mêmes en septembre nous impliquer jusqu'au coup dans ce processus de négociation politique avec les autres partenaires. C'est-à-dire, c'est pas nous-mêmes en septembre qui mené dialogue, qui a décidé à qui est-ce qu'on a parlé. Mhm. Mais le Premier ministre qui mène le processus de négociation, il a su identifier les acteurs, les protagonistes de la crise, et sur la base de cette identification, que le fait avec nous d'ailleurs, nous, avec qui est-ce qu'on dialogue? Nous, connaissons mhm. avec qui est-ce qu'on dialoguer Parce que nous sommes quand même sur l'échiquier politique, Nou konesyon les acteurs de la société civile, nou konn ki aktè ki enpòtan nan sektè prive a, e nou konn ki aktè ki enpòtan nan klas politik la. Mwen kapab di ou ke dyalòg la ap avanse, e mwen pa vle antisipe, mais je peux dire ke gen de très fortes chances pou ke le plus vite possible, nous puissions aboutir Moun rdnp yo se zanmi m yo ye, m gen anpil respè pou yo. Dayè, an 2010, mwen te fè kanpay ansanm avèk Madan Maniga kòm pòt pawòl Madan Maniga ki te kandidat a la prezidans. E si kominote entènasyonal la pat entèvni pou te foure Martelly nan gòj nou, jodi a peyi a pa tap gangsterize, jodi a peyi a pa tap kraze. C'était une occasion ratée. et encore une fois, nous toujours dire à chaque fois que le moment se présente, je n'ai jamais regretté d'avoir fait la campagne de Mme Manigan en 2010, et me crois, son occasion non ratée, et c'est la communauté internationale qui nous a fait mhm. perdre cette occasion historique. Très bien. Maître Henri Michel, en fait, ou sot font ti, euh, on ti euh, ouverture. Eh ben, euh, yo te font jan yo foure Martelly nan gorge nou. Mais grâce à Martelly, euh, euh, gen Jovenel Moïse. Pays an jwenn Jovenel Moïse. Grâce à Jovenel, jwenn Ariel. Donc Martelly reste le boss de Ariel Henry et que euh, Maître André Michel, jodi an la, ou komprann, fait partie de accord ça là. Maître André Michel, jodi an, est-ce que ou pensez solisyon ki dwe jwenn nan nan akò sa ki ta nou ta ka di a de twa jou ou yn semèn pou n ta jwenn yon akò yon antant avèk plizyè lòt sektè pou ke premye minis Ariel Henry kontinye dirije si l ap dirije e des acteurs ki te konpoze pa egzanp de signatè de la deklarasyon konjwent Youri Latortue et Joseph Lambert, mentenan pa rapò avèk sanksyon de lentènasyonal, eske w panse vrèman n ap rive jwenn yon akò lè moun ki te sou tab yo gen nan yo la a ki kòmanse ap pran de sanksyon? Eske se vè an akò nou prale oubyen w panse eske sa pa ka anpeche ke n avanse nan ritm ke n ta dwe avanse? Ala ti gason poze kesyon difisil mesye waw bon sam kapab diw e se pa selman youri latortue avek lanber ki aktè politik e ki manifeste volonte yo pou yo rantre nan pwosesis politik la se pa yo menm selman e m pa pral site lòt non, paske m pa vle fè pèsonalite. Mwen kwè ke genyen yon trantèn daktè politik majè ki manifeste volonte yo pou yo rantre nan akò politik la. Mentnan sou kesyon presiz ou poze a, mwen kwè ke Premier ministre, et avec ses alliés du 11 septembre, nous avons bien pour nous faire évaluation de situation. Ça, parce que en droit, nous appelons ça une situation nouvelle. Parce que jusqu'à hier matin, jusqu'à la semaine dernière, Lè nou t ap diskite, nou t ap chèche akò politik, nou t ap travay avèk tout moun, cette affaire de sanction n'était pas encore sur la table. E jodi a, avèk kesyon sanksyon ap pale a, c'est une situation nouvelle, c'est une nouvelle donne e n ap genyen pou nou analize li trè fwadman, trè serènman pou nou konprann kòman pou nou abòde l. Men tou kont fè Le plus important, c'est que quel que soit le cas de figure considéré, le dialogue est indépassable. E m ap di l, depi 7 jiyè, gen moun ki pa t dakò avèk mwen, gen moun ki te chwazi tire wòy dèyè mwen, erezman, jodi a, y ap konprann de plus en plus pa gen lòt solisyon, c'est le dialogue. E mwen espere, avèk. les bonnes dispositions manifestées par les différents acteurs politiques de la société civile et du secteur privé, avec ça me constater la caille Premier ministre Ariel Henry comme volonté de trouver ce consensus, avec ça je constater la caille un accord 11 septembre, commission dialogue dialogue 11 septembre, je veux avoir la conviction que nous aurons un accord politique beaucoup plus large Ou te toujou klè depi lè wap mennen batay yo pitit pèp la, m sonje w te eksplike ke se lekòl se gras a lekòl ki fè ke w Mèt Andre Michel a pwen tèl ke lè ou tap mennen seri de manifestasyon yo e ke ou te vle pou pitit pèp la al lekòl ou te fon twit ou te di N ap fè manifestasyon yo le swa de manyè aske pou pitit pèp la al lekòl. Jodi an, gouvènman ke w ladan l lan, men pitit pèp la pa ka al lekòl e pa gen manifestasyon k ap fèt ni nannuit ni lajounen. Se premye minis ou sot pale de li an, ki pa gen kapasite pou l jere peyi an, pou l dirije kote pèp lan pa jwenn gaz la pou mete nan machin pou sikile pou moun yo ale. Ki lè premye minis ki nan menm akò 11 septanb lan, doktè Ariel Henry, ke w pale avè l trè souvan, ki lè li di w pitit pèp la ap ka al lekòl? E premyè choz, nou pa ka fè kòmsi pa gen anyen k pase nan peyi a. Peyi a sot fè on mwa edmi fèmen, les gangs étaient dans les rues, gang yo bloke Varreux, gang yo anpeche moun jwenn gaz, gang yo fè lopital fèmen, Gang yo kraze tout bagay se la verite se pa premye minis lan ki fè lekòl pat ouvri fale retablir fè peyie an. Pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm mèt la map tounen. Pami moun ki te ba ou fè babekyou se kouzen se kouzen premye minis lan m sonje ou te pale de sa. Mwen menm ki di? Se pa kouzen premye minis Ariel Henry? Se pa nan premye deklarasyon yo? Se pa yo ki te mete li avan? Ou pap janm tande m di sa, paske m pa pale sa m pa konnen. Ah ok, ok, ok. Dakò. M pa janm di bagay konsa. Trè byen, mèsi. Mwen te di se li ki te chwazi l, mèt Michel. Mentnan, mentnan, wi, sa se moun k ap pale. Bon, mentnan, e, efektivman, nan peryòd peyi lòk, fas a Jovenel Moïse, gon kote mwen te rive, mwen te santi timoun yo ap pèdi ane lekòl la. Mwen te pran responsablite m, mwen di, nou ka fè manifestasyon vandredi, nou ka fè manifestasyon samdi, nou ka fè manifestasyon dimanch, nou ka menm fè manifestasyon lannwit, sepandan, fò nou bay timoun yo chans pou lekòl ouvri pou yo pa pèdi ane lekòl la. E se sa m te di. E jodi a ankò mwen di, fòk nou pran tout dispozisyon, fòk leta pran dispozisyon, fòk paran yo pran dispozisyon, fòk pwofesè pran dispozisyon, fòk sendika pran dispozisyon, fòk tout moun pran tout dispozisyon pou lekòl ouvri nan peyi a toupatou e fòk sa fèt le pli vit posib paske m kwè toupatou e fòk sa fèt le pli vit posib paske m kwè yon batay dans une bataille politique e pi gwo krim ou kapab fè nan yon batay politik, se lè ou sakrifye ledikasyon, paske lè w sakrifye ledikasyon, ou sakrifye l'avenir de la prochaine génération. Mèt Andre Michel, banm poze w kesyon sa, si w pèmèt mwen, e kanpal sonje sa w ap di Mèt Andre Michel. Mèt Andre Michel, ou di ke fòk leta pran dispozisyon, fòk paran, fòk pwofesè, direktè, Men mèt André, mèt Michel, se paran yo kap bay gaz pou moun ka jwenn e pou kamyonèt e moun kap pran kamyonèt pran kamyonèt, motosiklèt, se paran yo kap bay sekirite ak tout direktè yo mèt Michel, paske bon mete paran, direktè, pwofesè ladann. Bèl kesyon. M panse ou poze yon kesyon ki sanse. Nou sòm dans une république. Si se yon repiblik, sa vle di chak moun gen responsabilite yo. Jodi a mwen menm mwen dakò, se gouvènman Ariel Henry a ki gen responsabilite pou l asire l ke gaz yo rive nan ponp yo pou kamyonèt, pou paran jwenn gaz pou mennen timoun lekòl. M pa ka mande paran yo pou yo fè sa. Mwen dakò, se gouvènman an ki pou mete lapolis prezan nan lari a pou garanti sekirite timoun yo pou yo ale lekòl. Men wap dakò avèk mwen, fòk se paran yo ki pou voye timoun yo lekòl, fòk se pwofesè yo ki pou al fè kou, Men fòk yo wè klima, fòk yo wè anviwònman pwopis a sa Mèt Andre Michel. Se direktè lekòl yo ki pou ouvri lekòl. Chacun a sa responsabilite. Alò, Mèt Andre Michel, lè Jovenel Moïse pat ka rive stabilize peyi an ou te mande poul ale, se te li ki te mal la, men Ariel Henry pa ka rive dirije, sa wap mande pou li? Alo? Wi, lè Jovenel pat ka dirije, pèp pitit pèp la pat ka al lekòl. Ou te mande pou l ale, paske fòk pitit pèp la al lekòl. Men premye minis Doktè Ariel Henry pa ka dirije pou pitit pèp la al lekòl kòm chèf gouvènman an. Sa w ap mande pou li? Bon, an nou pa di l pa ka dirije pou pitit pèp la al lekòl. Paske fò nou sonje. Ane lekòl ki sot pase la a, ane lekòl 2021-2022 a, depi pratikman twazan, se premyè fwa nou reyisi yon ane lekòl nan peyi a de fason total kapital. Sa se 1. Pa gen deba sou sa. Dezyèmman, Ariel Henry opouvwa, gen moun ki konteste li, jodi a, erezman, Majorite sektè nan peyi a, sektè politik, sektè sosyete sivil, tout moun konprann se avèk li pou yo negosye pou ke peyi a kapab rejwenn yon fonksyonman nòmal. Se senp pou mwen. Men, Mèt Andre Michel, ou di ke ou p ap di ke Ariel Henry e son gouvèneman p ap dirije. Premye minis lan, ou ankò ekip ki la pran pouvwa apre lamò Jovenel Moïse. Donk, lè sa moun pa t ka pase Matisan sèlman, men ou te ka al Gonayiv, sa vle di si w vle sot Pòtoprens, ou ka rann ou nan Latibonit, oubyen nan depatman Latibonit globalman, ou ka rann ou Plato Santral. Men jodi a la ou te ka pase tou pa e kòman m te kab di la boul kote yo asasine la boul taraz pou ale nan sud men jodi a ou pa ou pa ka pase de pou pòtou pwens se fò riske anpil ta ve di ou da ou deside ke ou a 98 pousan pou pou mouri 2 pou 100 pou soti pou gen lavi pou ka pase kwadèboukè pou al plato santral pou pase donk nan wout pou ale nan depatman atibonit sa vle di e menm lè zendis makro ekonomik te gonto deplasyon a 13 pou 100 jodi a la li ap galope li depase 30 pou 100 men finalman koman sou pa ka di l pap dirije mèt andre michel objektivman Ki ki sa ou vle di? Paske fò klè pou popilasyon konprann. Bon, e tout moun rekonèt ke kesyon sekirite se kesyon ki pi fondamantal. Depi kesyon sekirite pa mache, pa gen anyen k ap mache, pa gen okenn ekonomi k ap mache. Gen de verite La premyè verite se ke nou tout nou konnen gang ki nan peyi a, k ap kraze peyi a, nou tout nou konnen kòman gang yo vini. Se phtk ki gangsterize peyi a. Sa se la verite enkontestab. Dezyèm verite, ou gen dwa renmen Ariel Henry, ou gen dwa pa renmen Ariel Henry, se dwa w, se la demokrasi, pa gen okenn moun ki kapab di se Ariel Henry ki mete gang yo. mete nou nan yon sitiyasyon eksepsyonèlman difisil e gouvènman an konstate ke li pa kapab jere pwoblèm sekirite a avèk lè mwayen nasyono e kisa gouvènman an fè li mande sipò yon fòs etranjè paske jodi a an Ayiti nan chak katye w abite yon chèf gang bò kote w la. Chak kote w rete, ou sou kontwòl yon chèf gang. Le peyi a ete gangsterize par le phtk. E se pa sèlman Pòtoprens, se tout la Repiblik, tout depatman, tout komin, tout peyi a gangsterize. E se sa k fè gouvènman an konstate l pa gen lespwa, li mande yon sipò etranje. E diskisyon sa a, nou te fè l anndan svp. Paske Ricard Pierre, Avan l poze siyati li nan dokiman ki pou mande pou genyen dè etranje pou vin ede n rezoud pwoblèm sekirite a, nou fè deba sa nan SDP. Se lè nou konstate la gravite de la sitiyasyon nou di menm si w gen bòn volonte, menm si w gen 50 mil bòn volonte, nou bezwen sipò etranje pou ede n rezoud Pwoblèm sekirite ki gen nan peyi. Nou bezwen sipò etranje pou ede n kraze gang yo, nou bezwen sipò etranje pou nou bezwen pou nou mete lòd nan peyi a, pou nou mete lapè nan peyi a. E pa gen diskisyon sou sa e nous assumons cette responsabilité. Alò konbyen tan ou bay gouvèneman Maitre André Michel, dans la mesure ou, paske ou konnen ke ou son nèg ki sansib pou pitit pèp la, konbyen tan ou bay gouvènman an si ou ta wè li enkapab pou pitit pèp la al lekòl pou ou menm ou Ou desolidarize w ak gouvènman sa a? Bon, mwen kwè ke kesyon lekòl la se yon kesyon ki prèske rezoud. Kesyon pou timoun yo tounen lekòl la. Dayè, mwen tande, mwen di kesyon pou timoun yo tounen lekòl la se yon kesyon mwen konprann ki prèske rezoud. Konpreyansyon pa m. Ah dakò dakò men ale lekòl la son lòt bagay. Mwen di w, konpreyansyon pa mwen, kesyon pou timoun yo tounen lekòl la prèske rezoud. Mwen fè radyo anpil, mwen tande pozisyon sendikalis yo, mwen tande pozisyon pwofesè enpe patou nan peyi a, mwen kwè ke se yon kesyon ki pa twò lwen rezoud e mwen menm mwen ankouraje tout moun pran responsabilite yo, mwen ankouraje leta, lapolis, Sa responsabilite yo pou lekòl louvri toupatou nan peyi a. Men, Mèt André Michel, n ap raple peyi a ke n ap pale avèk André Michel, se pa nenpòt kiyès n ap pale avè l, se yon moun trè enfliyan nan ekip k ap dirije la. E, ki sa w ka di popilasyon an, Mèt André Michel, sou sa yo? Ki lè y ap ka jwenn gaz nan ponp yo? Ki lè vrèman ap gen yon klima de sekirite? ki kab fasilite yon sètèn kiyetid despri pou efektivman moun yo deside, paran yo, direktè yo, ansanm yo ouvri lekòl yo, voye timoun yo lekòl. Tu peux reprendre la question? M ap pale a Mèt Andre Michèl ki son manm trè enfliyan nan gouvèneman SDP. Je ne suis pas manm di gouvèneman. Reprezan ekip k ap dirije a. Ekip k ap dirije a, Mèt Michèl, Mèt Michèl. Mèt Michel, a chak fwa ke m di gouvèneman, banm fè presizyon sa pou ou, a chak fwa ke, mèt Michel, fon ti tande, fon ti tande, m panse ou ap tande, a chak fwa ke mwen di mèt Michel kòm manm gouvèneman, mwen pa konsidere l kòm manm nan kabinè ministeryèl la. M konsidere l kòm reprezantan enpòtan, enfliyan nan SDP, branch André Michel la nan gouvèneman. Non, tande, tande. Mwen pa janm nan kache men voye wòch. Se sa ki fòs mwen, m toujou nan lojik transparans. Il est clair que l'USDP, à travers le sénateur Ricard Pierre, est représentée au gouvernement et se desizyon nou. Men, mwen pa manm gouvènman, m pa nan Konsèy dè Minis. Gen de enfòmasyon si ou bezwen ni son minis pou rele. Gen de enfòmasyon si ou bezwen. Mwen menm gen kèlk enfòmasyon ke m gen. Mwen konnen ke gen dè efò k ap fèt pou la repriz de lekòl a travè le peyi. Gen dè enfòmasyon m konnen ki montre gen dè efò k ap fèt an matyè de sekirite e gen dè negosyasyon k ap fèt egalman avèk la kominote entènasyonal pou fasilite larive de sèt fòs entènasyonal kap vin ede nou kraze gang nan peyi a paske nou pa kapab fèl pou kont nou c'est une vérité. Mèt Andre Michel konnen w gen anpil enfòmasyon tankou w sot di la ki e. Non m pa di m gen anpil, m pa di m gen anpil, m gen kèk. Ou di w pa la PM Ariel. de manyè konstant, Mèt Michel. Wi, m pale a Premye Minis lan. Vwala, ou dakò ou nan ekip k ap dirije la, ou son pèsonaj enfliyan, ou dakò? Je ne suis pas un personnage influent. M pa rele sa yon pèsonaj enfliyan. Gen yon pwosesis de negosyasyon politik k ap mennen. Mwen se manm. Komisyon Dyalòg 11 Septanm, Mwen gen privilèj pou m reprezante 11 Septanm nan diskisyon avèk lòt fòs politik yo e mwen genyen posibilite pou m pale avèk Premye Minis lan sou kesyon pwosesis negosyasyon yo. Pase fò l diskite avè nou, pou l gade pwendvi nou, pou l gade konpreyansyon nou. Men sa pa fè de mwen yon pèsonaj enfliyan pou sa. Men kòman m ta rele la, Mèt André Michel se yon pèsonaj ki pa vo anyen? Se sa pou m di? Non, mèt Michel, pase, pase ou konnen, nou pa ka kalifye ou nenpòt jan, fòm konnen kòman pou m pale a mèt Michel. Sa w di mèt Michel? Wi, wi, wi, an avanse, an avanse. Kòm, kòman pou m, kòman pou m di la mèt Michel? Pase. Bon, m pa konnen, je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas, d'accord, mèt Michel. Bon, wi, mèt Michel, bon, ban nou yon ti enfòmasyon, kilè gaz la pou rive nan ponp, nan ponp yo, pase m kwè ou trè sansib a sa. Wi, m panse se yon kesyon fondamantal, puiske yo anonse ke Varreux yo pratikman debloke, daprè sa m gen kòm enfòmasyon ke m li nan jounal, m li sou rezo sosyo, e enfòmasyon m gen tou de sous ofisyèl. Ou pa pale a PM nan sou sa, Mèt Michel? Non, non, m di w de sous ofisyèl tou. Ah, dakò, dakò. Wi. E nouzot, de la Commission du 11 septembre, nous avons demandé au gouvernement, Dwe pran tout lè mezi posib, nou di gouvènman an tip pou ke gaz rive nan ponp lan tou patou nan peyi a. Non sèlman fòk gen gaz Pòtoprens, men fòk gen gaz nan tout vil pwovens yo. Men mwen panse, mwen panse gouvènman an ta sipoze adrese l avèk popilasyon an sou kesyon sa a dan lè jou ki vyèn. Kraze tout sak genyen e m pale sou whatsapp alò pa sou whatsapp m pale sou twitter sou facebook men m pat janm pale nan radyo e se premyè fwa ke m bay yon entèvyou e m te byen kontan bay li avèk scoop FM merci de m'avoir donne cette opportunité e encore une fois m kapab di li mwen santi gen bonne volonté de part et d'autre le premier ministre est mobilisé. sur la question. Les autres acteurs ont manifesté leur intention d'arriver à un compromis. Et nous-mêmes, en septembre,